2 pwent 3 antouka nèg bòlèt yo enben nou pote anpil anpil enfòmasyon pou ou tout gran pwen kap domine aktyalite a konsènan ensekirite a nan peyi dayiti nan videyo sa nou pral fè w tande yon polisye ki misye gaye peyi a misye kraze peyi a. Misye lage toutan verite sou lanmò 4 polis yo e selon sa polisye sa li menm li fè konnen gen plizyè ajan dcpj ke misye abitye wè nan vilaj de Dye kal chita ak Izo ki menm al bay sekirite lè Izo ap fè pwogram nan vilaj de Dye donk se pa nou k dil men nou pral fè w tande odyo sa ou pral sezi kòman nèg nan peyi dayiti pa gen volonte vrèman pou yo retire ensekirite a nan peyi sa. Konsènan lamò 4 polisye yo, selon sa polisye sa menm fè konnen tou, anpil fwa se menm polisye parèy yo ki asasine polisye yo paske gen anpil polisye ki yo menm nan gang, gen anpil polisye ki nan souse sosis ak bandi, gen anpil polisye ki yo menm enben nan kidnapin ki ap ogmante ensekiritasyon nan rezon lè genyen e donk operasyon k ap fèt. Ou tande polisye sa tonbe, polisye sa tonbe, ou pa ka jwenn nan pye ak tèt kòman polisye a tonbe, enben se menm polisye parèy yo ankò ki retire lavi polisye yo epi ou tande se bandi ki tire men anpil fwa se pa vre, se menm polisye yo ankò ki asasine frè dam yo, paske polisye sa yo nan gang, yo nan vòlò, yo nan tout sa k pa sa e lè se nan baz nèg sa yo, se nan gwoup gang polisye sa nan gang lan. wal mennen operasyon enben ou mèt mete nan tèt ou ou pap sòti vivan paske menm polisye sa ap retire laviw pou ka lage chay la sou kont bandi yo enben se sa ki rive la nan pèdye mèdam e mesye nan petyon vil kote koze a pale si ta polisye parèy polisye yo ki retire lavi yo nou pral envite w gen detay genyen tou ansyen ministre jistis. Lucmane Delille ki li menm tou sòti nan silans li maten an la a, donk nan jounal premye okazyon kote ansyen minis lan mete gwo koze deyò, ansyen minis lan kraze peyi Dayiti, ansyen minis lan konfime ankò yon fwa si se pat Jouthe Joseph, Jouthe se te ansyen PM sou Jovenel Moïse, si se pat Jouthe Joseph ki te retire barikad, ki te retire tout sa gwo kanntènè yo te ansèkle Vilay de Dye, jounen jodi a nou pa tap gen Matisan, Jounen jodi a tou, ensekirite a pa t ap monte konsa, moun pa t ap gen pwoblèm pou pase Matisan konsa, e nou wè ki rezilta sa te bay lè Jouthe, ebyen, te mande pou revoke Mèt Lucmane Delille paske li te fè yon deklarasyon, Mèt Lucmane pa t nan peyi a, li te vwayaje, e pandan li lòtbò a, l fè yon deklarasyon, ebyen, Jouthe Joseph santi l te vekse, misye mande revoke Mèt. Mandelil e Jovenel Moïse vrèman revoke mèt Luc Mandelil yo mete gwo container bare vilaj de Dieu nèg izo yo paka souke nèg yo gen problèm yo paka jwenn manje yo paka jwenn anyen pou yo fonksyone anndan an enben Jude Joseph mande pou yo retire barikad yo enben men kisa jodia Desizyon jout sa a bay nan peyi a, se gang yo ki miltipliye, se gang yo ki ranfòse, se gang yo k ap fè e defè. Pou detay, nou pral envite w tande vòys polisye sa a epi touswit, Mèt Lucmane Delille ki se ansyen minis jistis nan peyi Dayiti sou gouvènman Jovenel Jouthe. Bòn ekout, n ap tounen. M ap pran tèt m ale nan operasyon Kwazina, y ap touye m. Nou nan vòlè. E sa m pral nan operasyon avè nou? M konnen n ap touye m paske m pale twòp verite. Nou bal moute pke gen bagay sitiyasyon vin banm ou bal nan moute bandi tirem nan pitiye fè polisye tankoum yo sa ou pa wè de twa polisye kap deye travay nèg sa yo ou tande yo touye la mande mande bat nam kwè yo te met vitelòm deyò wi nou fè kobem fè al mouri ou wè kisa nou fè ou pa di nou anyen pou sosyete yon sosyete kap dòmi pa di nou anyen nou fè kobem touye nèg ou a se te met vitelòm deyò paske gen polisye ki nan baz vitelòm kòsi ki demeure pote de grenn mande sa bon dimanche male wèm nève sou ou. Bebès sa nèvan monchè. Nèg la paka vin bay. Kounye a men ti polis ki nan bwè di li pa konn lè nan operasyon. Enben wè w konn nan operasyon wè w pa vle fè operasyon an m di sa deja. Se vle w pa vle pase w nan konfyò la vakabon. Mwen mwen di sa m mache pòtoprens m al nan kay m al nan baz bandi yo m gade baz bandi yo m evalye yo m di wey a e kte nèg yo fè monchè pa gen bandi la pou lapolis pa genyen. Bebès se 12 mil chèk anviwon lapolis ap bay chak mwa ak polisye wi san konte anplwaye sivil wi san konte sèvis de ransèneman wi. Ki gang ki gen 100 nèg ka nan aktivman kap travay la? Kon lapolis deplwaye yon nèg tout nèg pete kouto men kriye lapolis vin fè krim bò lakay yo wi. Kon apre nap vin ba popilasyon manti, o wi bandi gen zam pase yo, bandi gen zam pa, bandi sak fè bandi gen zam pase, se bandi a, tout pwoblèm ki gen se pwoblèm konfyolo. Polisye nan gang, polisye nan vòlè, e politisyen nan gang, politisyen nan vòlè, jan Edgard di, map di Edgard avèk gwo vwa sa, paske se pa sèlman leta ak gang yo pran, gang yo pran sosyete a, sosyete kap dirije pa de gang ki fè peyi a eta sa. Em di n sa, e sa sèl map di nèg, m pap pale anyen a nèg de Basen ankò. Wap zile manti wap fèm tou, menm al nan vilaj la ou pa ale, se polisye ki nan gang ki fè bagay la paka fèt nan vilaj la, pa gen anyen nan vilaj la, m al nan vilaj la mwen menm ou pa janm al nan vilaj la, se nou k nan gang, gen polisye dcpj ki nan gang nan vilaj la, lè barav yo bay ransèyneman, ki fòtifye sa? Anne ou gen fòtifyasyon ke lapolis? Ki ki yo komanse a kwaze? Nan yon lè fò ti vye vilaj la tounen yon dezè ke lapolis. Jodi a la, pa pa menm gen 20 pousan pou moun ki andan vilaj la ankò non frè m. Pou m ka di pa gen menm. Kou y ap di yo fòtifye. Kou nan fòtifikasyon depase nivo lapolis. Kwè se pale verite a popilasyon tande nou. Polisye, nou nan gang, nou nan vòlè. N ap fè kòb nan jan peyi a ye la nou santi n alèz san ke nou ap bay sekirite. Men n ap mouri. Pitit nou ap mouri. Kouzen nou, kouzin nou ap mouri, ap kidnape yo. E sa m di nou. M p ap pale sa ankò menm sou gwoup sa la. Si w vle pale, pale de mesi kounye a avè m. Kwaaze pa bò ki bò. Genlè vwa mwen anvi tande. Lontan m te konn al anba a. Oh oh. Bon se pa sa m di w m nan vilaj la m wè polisye dcpj ki nan gang izo a. Lè yo tal avan yo te fè pwogram nan. M di w sa. Oh oh. Bon m di w bagay. E mwen k di w e chabal k di w bagay frè. Wap tann lè wap tann se lè se lè Theriel di lè nan nèg sa yo kwè. Wap tann lè Morvan di l. Mèt Morin, mwen di ou m ale m wè polisye dcpj, kòm m pa konn non yo e figi yo m konnen, ki nan gang nan Grilaj, k ap fè patou a te a pou Izo, e Chabak di w sa. Kòm e pa Izo k bòs prensipal la vre, li bòs figiran an, m site non l. Pa kite timoun tande rès mesaj sa. Tankou ou pral imajine w, jodi a la nou pral, nou pral, yo pral achte elikoptè de chas ba nou. Gade pou elikoptè de chas pral pran, pou y al bay polisye k ap, k ap wate nan rache. Sak wate nan raje, kounye a pral vin di ou te wè yon dyab pase devan li lage l nan lanmè a, oubyen l pote l bay Izo. Ou konprann? Lè al fè l ateri fòse nan vil la pou di wa se te yon dyab ki te pase devan l, e te lwa k te kenbe pou li pa t ka manipile elikoptè a. E kote mwen, snaypè pa nou nou pran, nou tonbe tire mal, m te di konsa se nèg liy de vize k pa t bon, e sa se lòt bò. Wè mesye, si n ap fè sa, men sa k grav pou Ayiti a. Ti polis gen de enspektè. Li reskonsab twoup. Gad ansyen kounal la wèl wal bati wè chèf yon operasyon lap echwe operasyon yo pase nan konivans avèk vakabon nan phtk ki sou pouvwa a la kòm yo yo chala sou do yo kounal poul ka vin moute sete mwayen l pat genyen pandan setan se pase nan konivans avèk nèg sal èske n konprann byen sa m di w la pwomosyon nou wi wè sa lap di la li men elikoptè yap bay elikoptè kounal pral lagel pote ba izo a ti labli ba krista ba ba vitelòm m konprann nou depi m wè kantite gang gen nan lapolis m al m di yo nap fè pòz nou men ekipman toujou m ba nou legen. Gary Dussel, nou salye Don Ferdinand, nou salye Duc e nou salye pdg pati Kòsiak ki mete enstitisyon an se sèvis piblik de la kominote. E pou m ale rapidman m ap di kondoleyans donk a enstitisyon polisyè la. Malerezman, tout tan k ap pèdi dè manm, fi kou gason, se yon bagay lamantab, se yon bagay trè grav. E sitiyasyon k ap pase la depi kèk tan, se yon nan enstitisyon ki pèdi plis moun depi fondasyon l e Lapolis Nasyonal Dayiti. Donk, lè n ap gade sitiyasyon sa a, nou rann nou kont ke se yon konplo menm mesye yo vize, piske nou te pèdi Lèfòzame Dayiti. E se menm senaryo a k ap fèt la a lè n ap gade sa k ap pase la a. Natirèlman, talè a m te tande Johnny ki fè yon gwo ale e se vre ke se te yon pen beni yo te bay teyoris ki lan Vilaj de Dye yo, kriminèl sa yo, lè operasyon 12 mas la t avòte e pa t gen repons e se sa k fè ba a la rive la. Donk chak fwa delenkan sa yo, kriminèl sa yo, teyoris sa yo kap fè manman papa pitit kriye e lapolis an patikilye gen anpil viktim ladan yo e yo kontinye ap viktim se paske pa gen repons lè w bay bandi an dwèt la epi lap pran ponyèt la donk e a note byen mesye sa yo yo revoke minis jistis pou yo nou ta bon mwen menm yo revoke yon minis afè sosyal fò n pa bliye sa a di ke kèlke pa yo bay mesye yon pen beni. E se sak fè w wè bagay la ap avanse konsa. Gen de dirijan ki kwè ke se negosye pou te negosye ak gang, swa dizan pou te jwenn lapè. E se konsekans sa n ap peye la, jou fè la tonbe nan dlo yo pa jwenn pouri. Paske leta se yon bagay moral, se yon bagay antinomik, kòm si lè gen de moun nan leta ki de konivans, de mèch avèk de kriminèl e de teworis. E malerezman, e se sak fè n ap kriye la konsa, Mesye telman pran peyi an paske a note byen lè nou te minis de konsa ak lapolis nou te ansèkle mesye yo nou tap ansèkle pou n fè penetrasyon enben sa wè yo fè la yo retirel ebyen yo bay mesye yo yon pen beni e yo konprann mesaj la trè byen e sak vin pral pase e strateji ke n te itilize a se li yo itilize kont sosyete a se li yo itilize kont lapolis la sa wè bandi ap fè tout peyi ansèkle gade kanaran gade kwadèboukè gade matisan. E gade ba Dèlma. E gade zòn Pènye, Kenscoff, eksetera, eksetera, Laboul. Sa w wè fè? Mesye ansèkle tout èr metwopolitèn nan kote y ap fè pètristasyon kounye a. Se sa k ap fè. Se yon estrateji militè ke n te itilize kont yo, kounye a ap itilize kont nou kounye a la. Epi vwala, se sa k fè mesye ap mete dan yo nan sosyete a konsa, paske gen dè dirijan malonèt, san vègòy e ki te antre de mèch avèk mesye yo e se sa k mennen nou la a. E nap di enstitisyon polisyè yo, lapolis, kouraj, nap gen debou kòm ensèlòm, pa dekouraje, pa bese paviyò devan kriminèl, paske si nou ta gen enstitisyon menm jan nou pèdi lame se ke definitivman nap pèdi peyi a nèt. E se la yo bezwen rive ap dekouraje enstitisyon an pou tout polisye yo pati e finalman vin remèt gang peyi a. Se sa m wè kap fèt la. Lucmane Delile, ou di yo revoke minis pou gang, donk wap fè alizyon. A ou menm, petèt, èske se sa w vle di lè ou di yo revoke minis pou gang? Donk, la a èske nou dwe gade responsabilite yon moun tankou Jovenel Moïse e jout ko te sèvi, si se de ou w ap pale? Bon, se pa yon sekrè, se pouli fidèl, tout moun konnen sa, se alasuit ke m sot Etazini, e delenkan sa yo t ap fè manifestasyon avèk zam nan men yo, yo t ap agrese moun nan tout peyi an, m di m pa t la. M tounen m mete yo an defi pou yo refèl ankò, se pa posib, Ayiti pa yon repiblik bananyè, n pa ka tolere dè delenkan kap fè madichon avèk zam, kap agrese moun, kap entimide moun. Anben, 50 tan plita m tonbe, e sa se pat yon sekrè polichidèl, minis afè sosyal 2021 lè m fin tonbe an fè manifestasyon yo di l pap regle anyen, mesye bandi yo pran lari eksetera, landemen revoke yo, m kwè w sonje sa. Donk sa vle di ke tout bagay sa yo, se li k mennen nou la. Donk leta deraye, leta fè deraye, li rayi moral ke leta te dwe genyen an, se pa li k fè, e se kri, e sak fè kriminèl yo gen tout fòs sa yo, donk lòt peyi, m poko janm wè yon peyi sou latè ke leta sosyal regle, se sèl Ayiti m wè bagay sa, men se pa Ayiti avan nou, se Ayiti dojodi an ki mete peyi an nan sa, paske si l Ayiti m tap grandi an, si s Ayiti kem te grandi an, si se Ayiti sak te la a, lan laj mwen la m pa tap rive. Donk sa vle di ke m pa tap salye la. A di ke jan pou mesye yo kraze peyi an, se pa Ayiti sa m vle wè. Ayiti ke m te grandi, ke m te fèt ladan l lan. Se yon bagay malere, se yon bagay grav, se yon bagay lamantab k ap pase la a, paske se yon bagay revòltan, men m kwè ke sosyete a pa ka rete kwaze bra pou n ap kouri pou bandi, pou n ap kouri pou kriminèl. Se pa nòmal, fòk gon bagay ki fèt, paske nou tout pa ka sot, nou tout pa ka kite peyi an, nou tout pa ka pati. Se fo. Se peyi an n gen, fò n fè yon bagay. Se pa nòmal, fò n akonpaye lapolis, fò n sipòte yo. Se pa nòmal se pitit nou ye, nou pa ka tolere yon bagay konsa. De moun ki pa itil peyi a anyen, de mikwòb sosyal, e de ravèt, de mayengwen, e mesye sa pa itil peyi sosyete a anyen, se dèy, se kri yap fè n kriye sèlman. Se revòltan bagay sa, nou pa ka tolere bagay konsa ankò. Si swadizan gen leta la fòk gon bagay ki fèt. Nou pa ka tolere yon bagay konsa. Il y a pas de privilège sans responsabilité. Si yon moun gon fonksyon de swadizan fòk ou fè yon bagay. Ou pa tande pèsòn moun di anyen. E komsi ryen nete, komsi polisye cheri pa moun yo ye. Kès ke sa vle di sa? Se pa nòmal bagay sa a. E nivo kolè e fristrasyon ki genyen nan lapolis la kòmanse manifeste l. Nou wè sa ki rive responsab komisarya polis Petyonvil la apre dram nan. Men la gen moun ki wè ap vini yon rebelyon o nivo de lapolis la e ki pral trè fatal pou fòs piblik sa a. Kisa w panse ki kapab fèt pou n evite li transfere yo nan gran katye de a, la mèche mizè sou yo. Nou pa ta swete reviv sa ankò. Men sepandan, nou swete ke dirijan pran responsablite paske lapolis a èl sèl pa ka rezoud pwoblèm sekirite k gen la a. Paske lè w ap pale de sekirite, ke nou toujou di, e ladwann nan sekirite. Kolektivite yo te nan sekirite. Donk, se SPN nan patikilyèman ki kwafe polis la. Donk, sa vle di ke lapolis li menm pa ka bay tèt li mwayen. Lapolis se tankou yon bebe ou voye lekòl. Si w pa pran swen timoun nan, w pa ba l manje, w pa kadre li, li pap ka bon rezilta. Donk, sekirite a pa yon priyorite depi apre 1986. depi patikliyèman lame destabilize, demobilize, e depi lè sa lèta Dayiti kraze pa lame se m ta ka di se se lapatri menm nasyonal ki sote, ki sape e depi lè sa peyi an peyi an plonje pa janm ka remonte ankò donk brèf sa vle di ke sitiyasyon gen la tèlman gou nèg lapolis pa ka fè l pou kò l bon lè w gade tout enstitisyon yo kraze. Se lapolis yo tan byen ke Martelly kanpe la e si n kite la ri nèt kounye a nou fini nèt paske tout enstitisyon kraze lajistis ke mwen menm m fè pati de li an kòm avoka se yon jistis ki mòt ok donk se kounye a la mwen CSPJ ap fè ti bagay la n felisite yo kanmèm men gang pran anba depi lè n konnen yo la. Padi ke kabinè tout avoka fè bèj youn nan metye kwa plis kou majorite konfrè yo pati. Donk sa vle di ke se yon peyi kalanbo, se yon peyi totalman kraze. Men sèl lapolis la tande ke mal gèt la, men si l kraze, si tout moun ale ak kisa n ap ret la kounya la? Ou rive imajine w leve yon maten w jwenn tout komisarya, tout polisye kanpe? Ou wè sa k rive? Ou wè ki viktwa gang teworis sa yo pral genyen? Donk sa vle di ke fòk dirijan yo fè yon bagay paske a chak fwa. Polis yo ap tonbe konsa se se se yo vin pèdi konfyans nan tèt yo se se se peyi an kap peye lèfrè donk sa vle di ke lapolis an li menm pou lan konfyans donk sa vle di ke a chak fwa bagay sa fèt pa janm gen repons tout tan se nou kap kriye se pa posib lè lapolis pa konn fòs legal se li kap kriye pou bandi se li kap kriye pou bandi kote w wè yon bagay konsa se sèl ayiti pou bagay konsa donk se inakseptab bagay sa fòk l fini. paske pasyonè yo pa jwenn repons pwopòsyonèl a sa y ap fè a avèk aktivite kriminèl y ap fè a la a. O gran mo lè gran remèd! Nou pa ka tolere yon bagay konsa. M tande y ap di lapolis eksetera leta fèb. Leta pa konn fèb lè okenn peyi sou latè. Se se mesye yo k afebli leta. Se yo k rann leta fèb. Leta pa konn fèb. Bra leta long. Pa gen bagay konsa. Kouman leta fèb? Lè n te fè manba avèk e pa avèk lapolis n te fè. E pa blan k te fè l non. Se nou k te fè l. Paske te gen volonte, n te gen estrateji, n te gen volonte pou n te fè l. Pou ki sa pa ka refè l ankò? paske volonte a pa la mesye se afè kòb yo vin regle pa peyè yo wè men sa yo bliye ke to ou ta yap viktim de dezòd ke yo kreye a e nap di madiswa ak tout moun kap kolabo avèk gang avèk kriminèl kap bay gang tete ki met peyi a nan eta sa se pa peyi sa nou te fèt ladann nan bon peyi ayiti sa ki gen bon solèy sa ke mesye kraze a sa revòlte nou. a edike se youn kap tye lòt, konprann sa kap pase la wi, si se lòt peyi ki te plizoumwen grimo sanble avè yo, yo tap gentan fon bay pou nou, yo pa sou bò nou, m kwè ke otorite yo la fò yo rann kont sa, si yo tap fè yo tap fè pou nou deja, nou fòn rann kont de sa, se se sou fòs nou poun konte, se inite poun fè, se solidarite n fè antre nou menm, nou frè, nou sè ayisyen pou nou demaske bagay la, pou ti gwoup de vagabon, de delenkan sòti mete tout sosyete ajenou.